Humm bagay yo vrèman pa bon e la m ta kapab di yon moun ki abite nan plenn nan men bagay la vrèman vrèman difisil pou ou, ou pa konnen kisa pou fè men nou pote anpil ti dosye pou ou nan emisyon sila. Jis avan de kòmanse m ta renmen pataje avèk nou 2 ti bout mizik dabò se parti pou un titre interprete par Blaze One kout sa. Ebyen moun ki pa konnen Efendi, Efendi se chèf kafou Senmak nan Bon Repo. Ebyen misye tonbe maten an la a. Gen anpil vèsyon k ap sikile otou de lamò de Efendi. Fòk nou di ke li tonbe ak yon sèten de James epi yon lòt jenn gason. Gade m wè misye tonbe la a, zam ni bò kote l, ben se toujou konsa. Lòske ou vèse ou nan lojik sila a, ben pa gen dòt fason pou mouri. Se toujou konsa men se tris. Men ekoute genyen yon premye eleman enfòmasyon k ap sikile kòm kwa gaspiyay ki fè pati de baz 400 awozo orè pase yon pti kout fil a Effendy pour lui dire ben m ap pran kanmenm. Epi gon lòt vèsyon ki ta fè konprann ke ebyen se bakòp men l ap fè san an. Eske nou konnen bakòp men l ap fè san? Ebyen bakòp sa depi l nan lari ebyen se pou lanmò li la. Ben se ta bakòp sa ki ta petèt sote sou Effendy avèk. Mesye sa yo ebyen sa w tande a la a bang bang bang misye ta pèdi lavi li ebyen n ap eseye balanse tout enfòmasyon sa yo pou ou pou w konnen nan ki sikonstans Efendi li menm li pèdi lavi li men sa ki sèten se ke Efendi fè vrè l pou peyi san chapo tèt chaje bagay la vrèman vrèman konplike la a nan plèn nan la a ebyen m ta kapab di sa ki kapab rete anndan kay se rete anndan kay e sa ki gen chans soti ebyen se. pranti sa ou gen chans pou pran, e eh bie, al refuji ou kelke par kote ke ou kapab respire, paske nan zon bon repou, e... Euh, Quoi missions, but boyer, santo, pile l'autre zone, là, à travers ces zones, on ne peut pas respirer. Attention, il y a l'arrestation. Ah non, moi, je mets ça au conditionnel, même s'il y a une certaine euh, authentification, parce que il y a une personne qui m'a appelé pour me dire, ben écoutez, c'est sûr, parce que machine ça, c'est machine type la qu'on monte. Et moun vidéo, parce que moi, je connais pas ce type, Ben, il s'agit bien de Maxoni Maxoni, c'est quelqu'un qui fait polémique Son nom fait polémique parce que Non son j'ai leti David fait cap fait dénonciation Et eh bien, le nom de Maxoni a été cité Comme quoi, Maxoni, c'est un nene qui connait j'te zame Pou n'est qu'à t'sama o oh zo yo Mais c'est bien, pile, bien Ben, écoutez, aujourd'hui O nivo de Malpas, lapolis ta sanble mete men sou Max Sony men genyen yon sòt de presyon k ap fèt, anpil presyon k ap fèt pou kapab rive libere l. Donk sa ta sanble se Polifron ki rive mete men sou Max Sony. L'info a ete difize sur la page de notre ami. Jonas Gustave, ki li menm tou alète otorite yo, lapolis, lajistis pou di, ekoute, nou gen yon gwo pwason nan men nou, si se vrèman Marc-Sony, ben, ebyen pa pran nan presyon pou nou lage li paske toutotan nou kapab fèmen koulwa bal, koulwa zam, ebyen, se t ap toujou pi bon pou lapolis paske lapolis ap fè yon maksimòm defò, ebyen, lajistis e dotre otorite yo pa kapab ap efase sa lapolis ap ekri antouka bigòp e nou espere ke ben pral gen le nesesè ki fèt nan sans sila. Anpil videyo nou pote pou w nan kad emisyon sila kòm pa egzanp la zòn de Duvivier ki bloke anpil lòt zòn yo menm tou ki bloke an nou gade ansanm. Jan nou wèl la men chada. Men koman chada ye sa se kafou chada but m pa vle bay ankenn nèg manti men m fèk resevwa yon nouvèl la nèg yo di alò byen antandi staff chen an mande pou tout moun antre lakay yo nèt nèt nèt nèt nèt sa vle di si yon moun pa moun bò isi a la petèt ou nan lari Ou ta sipoze fè yon jan pou kouri antre lakay ou konprann men bagay yo mare kat se kòmsi m ta di w kat mare kat. Genyen le nome ti pastè ensi konu manbre 400 mawozo il a ete tue se mardi 26 avril nan kad afontman avek la polis men se o nivo mòn kabrit se sa Enfòmasyon yo fè konnen donk misye nan kad de echanj de tir li resevwa plizyè bal nan men lapolis. Ben wi paske nèg yo toujou kwè nan tèt yo e lè ou fè plizyè fas a fas ou reyisi ebyen ou panse ke ou se yon sòlda ki blende sitou lè ou gen bagay sou ou men se pa tout lè bagay la pwoteje ou epi sa w tande a la ba w ou vin tankou yon fèy papye ebyen lamò anfas. Bagay la tèlman rèd kote ke fò m di ke Bal tèlman ap simaye nan tout plèn nan mezanmi eske nou konnen gen yon kana ki pran bal non la vous allez rire non men se vre je suis véridique à travers mes mots si nou vle m ka menm voye foto kana ba nou kana sa ki li menm tonbe epi pou les photos donk nou konnen n pap ka poste foto Effendy avèk lòt moun ki tonbe yo donk nou kapab kontakte m map voye foto Effendy pou nou. Hors de cette bataille, genyen yon dram ki pase nan zòn plenn nan, genyen yon sitwayen ki rele Wòch. Ebyen, pandan Wòch ap bat madanm ni, epi gen yon fanm ansent ki vini jisteman pou kapab mete yo la. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Imaginez le reste! Ebyen, fi a rive separe yo? Non, se pa vre. Roch fache, Roch rale zam ni, li tire fanm ansent la. Mezanmi gade pwoblèm nan peyi Dayiti anpil krim ap fèt pasi pala nan ti peyi sa. Humm tèt chaje. Pandan nap fè emisyon sa gen yon sitwayen ki voye yon video pou nou nou oblije pataje video sila se yon video d'alerte wè. Lè w gen yon telefòn nan men w, ou kapab itilize l a dè fen pou kapab itil sosyete a, ebyen gen yon danje ki pandye sou zòn Bwa Nèf je kwa, o nivo de la wout nasyonal nimewo 1, paske zòn sa a, ebyen gen yon pati nan wout sa a ki prèske efondre. Ann gade ti videyo sa a. Ou pa oblije chèf pou rann peyi w sèvis men avèk telefòn ou yon senp pataj ok avèk yon senp pataj ou ka rann peyi a yon sèvis ou wè wout nasyonal nimewo 1 an zòn sa rele bwa 9 ou wè kote machin yo ap pase èske nou wè sa ou wè yon sèl pataj la ou ka fè ka ede n sove lavi anpil moun wi. Ou pa oblije ap pale tout vire tounen nan mikwo nan radyo ok sa vle di gon pakèt nèg rete dèyè mikwo tout jounen. Fòm di nou ke nan batay sa a ebyen prèske tout nèg gen mò prèske tout nèg gen mò eeeemm 400 mawozo gen mò nèg chen yo gen mò e menm de zalye ki yo menm voye nèg nan batay la gen mò tou men pandan batay sa ap fèt la gen batay ki ap fèt lòt kote pa egzanp il ya un tip ki sapèl Guyala se li menm li tonbe se yon alye G9 o nivo de Boston Ebyen misye pran bal, li fè vrèl pou payson, chapo. Yèswa te gen enfòmasyon kap sikile kòm kwa misye pran bal li poko pèdi lavil men ekoute ebyen se maten donk Arab yo leve yo ba nou enfòmasyon pou dir ke ebyen ekoute Guy a la fè vrèl pou payson chapo. Gen yon nouvo slogan de la part des hommes de 400 mawozo slogan an se ke mwen pranl mwen pranl nèt nou pap baw li ankò pèlebran ouvè kòw ben wi. Kontinye ouvè kò nou mesye. Men ekoute pa bliye la vi pa nou an se pou 2 jou. Wi on va pa dure men de tout manyè la batay ne fè ke kòmanse. Nan klanti junior ta sanble genyen frap ki pran tou wi paske gen yon sèten de kòman il sapèl Dieu qui fait kòmsa donk. Gen yon Arab ki voye foto misye pou mwen kòmkwa ebyen misye li menm li ta pèdi lavi l, m t ap chache konfime avèk yon lòt Arab ebyen il m'a dit bah oui misye tonbe. Gen yon sèten de Rochni egalman ki o nivo de blòk Santo a e antre Taba m kwè antre Taba e Santo antre 2 zòn sa yo aparaman li kontwole youn nan zòn sa yo ebyen se yon alye chen an donk misye li menm tou li pèdi lavi l donk la batay sa kòmanse depi dimanch. Depi dimanch, bal ap simayen nan zòn Kwadèmisyon, zòn But Bwaye e lèzòm de Katre San Mawozo yo arive pran kontwòl divès zòn nan men nèg chen yo. E koute, dimanch, lendi, mardi, sa fè. Twazyèm jounen batay la. Men ekoute yon batay ki genyen plizyè manch ladan l. Batay sa lakòz anpil moun deplase. Nou pral vini avèk yon emisyon pou nou kapab pote ba ou de temwanyaj de jan ki yo menm oblije kite lakay yo. Gen moun se a rad sou po yo yo sove. Se triste pou kapab gade imaj sa yo. Men an konklizyon m ap di nou ke. Bagay la te pase Matisan, lè l te pase Matisan anpil moun te pran lari, sa lakòz dè refijye loko, ebyen moun yo pa t janm panse ke ta pral gen yon sitiyasyon konsa o nivo de blòk plenn nan, sitou nan zòn Santo, Kwadèmisyon, But Bwaye. Ebyen sa ariv ojodi. Sa vle di, yè se te Matisan, jounen jodi a la se blòk sa yo nou sot site la, aprè demen. Se pral ki kote? Se pral Petyonvil? Se pral Dèlma? Se pral Kenskòf? Se pral lòt kote? Enpi, tout larejyon metwopolitèn, li pral vin envivab la. Donk, kounye a la a, tout moun ki gen peyi, alò, nan tèm yo toujou di sa, ki gen zòn pwovens, ebyen, chache wout kay nou. Bay nèg yo Pòtoprens. si nou gen posibilite pou nou ta kapab traves se fontier, al respire ayer. Men ekute, ap gen yon maksimum de moun kap toujou ete nan vilan, poske... Ces gens-là, ils n'ont pas de moyens. La seule alternative, était dans l'État. Ariel Henry, vous êtes le premier ministre. Franz LB, vous êtes le chef de la police, le commandant AI de la PNH. Qu'est-ce que vous allez faire Situation déjà détériorée. E lè sitiyasyon an deteryore, se nou menm ki chèf ki konnen kisa pou nou fè. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Pi aprè kès kon di? A la pwochèn!